Map salye tout pèp ayisyen sou ti odyo sa m pral fè la m panse ou konprann nou ka fon ti analiz avèm ou konnen mwen menm tou senpleman gen kèk bagay li ap pase lè map fè yo map fè vizyon sou yo map panse sou yo fòk m oblije pale avè fòk m oblije pale avè nou pèp ayisyen nou wè nou nap travèse yon On chemen la ki di anpil. E chemen an long anpil. Jounen jodi a nou tout, m panse nou pa avèg ase pou nou bay sa k ap pase Ayiti la. Nou vin rive lan faz sa a, m panse nou ka eseye konprann. Ni pou moun k ap fè kòmantè, k ap voye moute, kap joure li kap pral lap li la gon bagay tout moun ap di yon pwen tout sa tout moun ap di bagay pa yo nou pa gen pwoblèm a sa nou konnen yon pwen toujou gen sa e menm jan ou toujou jwenn nan pouvwa toujou gen pou gen kont sa pa deranje nou e nou renmen wè moun kap fè fo komantè yo tou pase tout moun yon pwen gen ekip yo tout moun gen patizan yo tout moun gen kolòn yo m ka eseye konprann nou men fòk nou konnen tou Anvan nou jije yon moun fòk nou ka jije tèt nou. Nou menm pèp la nou pa jije tèt nou men nou toujou bezwen jije moun. Jounen jodi a la avèk tout sa kap pase Ayiti yo tout nou pran pòz nou avèg nou pa wè jous se chita Ti lapli pa bon, krisla pa bon, babekyou pa bon, nou se bandi, poukisa nou pa bay peyi a yon chans? M renmen tande lè nap fè kòmantè sa yo. M tèlman renmen tande nou, chak lèm wè kòmantè sa yo ri m ri. Men jounen jodi a tou, nou pa janm voye je nou wè, yo di w Lè gen pouvwa, lè gon prezidan ki stab, ou jwenn opozisyon. Lè prezidan ale kisa n dwe yo jwenn? Nou pral toujou jwenn opozisyon. Jounen jodi a, Ayiti gon sèl mèt. Li pa gen 2 mèt. Eske n ouvri je nou nou wè jounen jodi a, Tout moun konnen se ameriken t papa nou pase nan amerik la nou ye esi nou sou kot la osi non nou pa sou kot la osi eski moun yo di ki opozisyon yo eski ou pa jwenn yon pati la osi yon pati ameriken non ou pa jwenn yon pati la osi ou pa jwenn yon pati ameriken tou senpleman. wè opozisyon an se menm pwòp nou menm anko ayisyen nou jwenn opozisyon an se menm pwòp anko se blan nou tout voye je nou nou wè komsi lan pouvwa li gen yon bann ti blan pal opozisyon gen ti blan pal men jounen jodia eske ou janm wè komsi Lè 2 gwoup sa yo ap batay, èske ou janm wè yo chwazi met tèt yo ansanm pou yo ta fè peyi a avanse? Nou pa janm wè l konsa. Nou toujou wè batay kòmsi pouvwa a ale, nou vin wè, konprann, yon pouvwa monte ankò. Ou toujou wè, konprann, menm sistèm nan. Men jounen jodi a nou pa janm fè ede nou travay sou sa yo pou n wè sa vle di ke se nou menm toujou menm nou menm k ap goumen a pwòp tèt nou ankò. A di l pa de l pa twa l pa kat. Men ti analiz sa yo nou pa janm fè yo ankò. Nou pa janm fè yo tou. Men jounen jodi a ti nèg geto n ap pale mal konsa yo gen zam Eske ou tande ti nèg ghetto konprann kòmsi gen izin lakay yo pou yo fè zam pou yo fè bal non ti nèg ghetto pa gen izin ni pou yo fè bal ni pou yo fè zam yo pa di gen konpayi pou bagay sa yo men jounen jodia nou menm tou kòmsi nan dyaspora m panc nou reflechi lwen lwen lwen lwen lwen Kòmsi nou pa kòmsi pa gon vizyon lakay nou pou n voye je nou nou wè, pou n di, Poukisa nou menm nan dyaspora, nou pa ka reyaji yon fason dèske n ap viv lan peyi blan nou wè kouman peyi a fonksyone? Poukisa anpwen nou menm jounen jodi a, nou pa ka regwoupe nou tou pou n di otorite yo nou pa ka fonksyone konsa, Se yon sèl nou ye, fè bagay yo konprann nou fason pou pèp la viv. Poukisa nou pa ka fèl? Jous moute sou rezo sosyo, voye fo kòmantè. Men nou pa janm gade kòmantè blan yo tou. Kòm nou pale anglè. Kijan nou kon bagay kap pase nan peyi yo kijan yo trete sa. Nou pa janm fè sa. Men jounen jodi a. Nou voye je nou wè. Kòm nou menm kòm si ki ti nèg geto. Yo divize nou. Anndan pouvwa. Yo divize nou. Sa vle di tout kote nou pase Ayiti, ou jwenn divizyon an la. Sa vle di divizyon an, konprann, li tèlman anndan nou, l rase anndan nou. Sa vle di nou menm ki pèp la nou pa janm gon amou lan kè nou. Kounye a jounen jodi a, nou panse nou di, o wi nou bezwen peyi chanje. Nou pap chanje pwòp tèt nou, epi tou nou vle peyi chanje, konsa nou vle peyi chanje a. Nou pare, jounen jodi a, m jis pale, m di moun yo envite kòm si Matisan pa pase ladan l pou pa gen viktim. Vrè mo pou moun yo tande. Depi jou Jovenel m ap fè l konsa. Moun yo tande m? Men si yon otorite t ap pale, moun otorite yo pa t ap tande w. Sa vle di pou m di moun tou ti nèg geto enpòtan, gen enpòtans li tou. Enpòtans ti nèg geto jounen jodi a konprann, se nou k Ayiti a wi man. Tout moun sa yo sa vle di ki kouwè k ap vini anndan leta se yon grenn moun yo ye. Yo itilize nou konprann, yo itilize nou pa ti gwoup jounen jodi a konprann. Yon politisyen gen dwa chwazi se krisla wap wè li pran poul fè politik li a krisla ka fè politik li fè politik li a krisla e konsa tou yon politisyen ka chwazi fè politik li a nèg gran avin li fè politik li a nèg gran avin li gen dwa chwazi tou fèl a nèg dezyèm li fèl a nèg dezyèm li gen dwa chwazi fèl avèk konprann nèg jenèf li fèl a nèg jenèf sa vle di tout moun Gon fason yo itilize politik yo Ayiti. M vle fè nou konprann sa m vle di sa m vle di pa la. M vle di nou grenn bagay. W ap wè jounen jodi a gen cha nan Matisan. M toujou ap di nou bon cha yo pa itil anyen, cha yo la se. Plis moun yo fè viktim, paske cha yo gon ti bagay pèsonèl y ap regle, cha yo jis gon patwon y ap fè plezi, konprann cha yo la pa ka enpeche ni nèg gran avni ni nèg vilaj fon bagay ki mal. Tout kanpe, ti lapli, ki lè w ap bay peyi a yon chans, kidnapin, sesi, se lòtbò, ti vòlè. E konsa, nou reyaji l konsa. Men vreman moun ki gwo vòlè yo nou pa janm wè yo pou kòb m tande t pase nan peyi sa m pa kwè lan men ti lapli yo ye non m pa kwè youn se kòm si lan men yon ti nèg geto l ye kòb ki pase nan peyi a m pa kwè lan men ti nèg geto l ye non li pa yon li pa lan men ti nèg geto jounen jodi a nou pa reflechi nou byen pou nou wè kòm si Ayiti gon remòt kontwòl pafwa l pwograme pafwa l pa pwograme humm mezanmi humm sa di wi ou wè jounen jodi a la tout moun ap plenyen dèske n antre nan pòs la. Pale, voye monte, nèg yo ap vini. Nou pa sezi pòs. Gwo pòs sa yo. Lè w di pòs Matisan 1 kou gran avni, lè w parèt anndan yon pòs ou jwenn koptèl, yon komisarya pa trete, yon poli, politisye, polis kòmsi ki gen tan kòm, ki gen kapasite kounye a jounen jodi a, hum, yo pa nan bon eta. Menm byen ou pap byen dòmi. Paske ou pa vle ou pa dakò pou antre nan pwosesis la kòman ou pral fè byen dòmi? Kòman madanm ou ak timoun ou ap fè al lekòl? Sa vle di mesye, ke ou te polisye, ke ou te ke ou ke nenpòt tip de moun ou te ye a, ki pran pòz ou pa wè, ou ap viktim pwòp sistèm nan tou. Pandansetan nou anndan sistèm nan, N ap viktim kont li. Lè nou viktim, nou fèt kare avèk. Nou fèt kare pa wè. Yon sèl grenn bagay m ap di nou, yon sèl Ayiti, yon sèl Amerik la, li pa 2, li pa 3. Sa vle di wè jan yo divize nou? Nap goumen, nap goumen ap pwòp tèt. Tout sa kap fèt ap fèt ap pwòp tèt. Nap touye lòt ayisyen kap touye ayisyen. Hum. Paske nou egare nou t sòt. Kote nèg yo te toujou di yo gen lajan yap fè nou goumen ap pwòp tèt nou fè nou youn touye lòt pase yon bann ti visye nou yo bann ti grangou nou ye. Gad sa ap fè nou. Wè jounen jodi a, si nou t ap kanpe nou di yon prann, n ap pran palè nasyonal. Ou t ap wè ki valè moun ki t ap pouse grif yo lan peyi sa la, si ti nèg geto ta di bagay sa la. Ou wè si nou ta chwazi ini nou kounya la, m a kache pa li nou kounya, kounya ou wè FBI tout kalite Tout kalite inite anvayi peyi a la. Pase konnen depi nou ini nou, nou ka fon pakèt bagay. Anben se nan kad sa la a wi. Yap detwi nou la. Nan kad sa yap detwi nou. Yon sèl grenn bagay map di nou mesye. Mwen menm m pa fin egare a san pou san non. Sa vle di ke depi lan 1 pou rive lan 2 mwen kouman tout bagay ap pase. Depi sou Jovenel tou m te gentan wè kouman tout bagay ap vini. M te toujou di l, m te toujou pale. Men dosye nan lan l pa mouri. Gen anpil moun ki anndan pouvwa Jovenel la, yo la yo pa mouri. M te toujou di nou mesye! Wè bagay sa nap pwodwi la. Divize geto sa met divizyon sa. Li pral sinifye yon pakèt bagay wi. Poukisa nou pa degaje nou nou moute yon komisyon de yon komisyon pou nou wè kòman n ka chita ti nèg geto paske nou pran vle pa vle fache pa fache E ti nèg gen tout fòs la Nou pa ka detwi geto vre Nou pa ka kraze geto yo vre Nou ap toujou itilize yon geto kont yon geto Ba l ap toujou p ap janm fasil Sa vle di ou wè pwoblèm nan ap toujou la Nap goumen nap goumen nap goumen da di nou nap tiye izo nou tiye izo nou tiye ti lapli nou tiye ke kòk konprann lòt chèf ankò humm pwoblèm nan ap toujou la li pap janm rezoud pifò moun ki anndan sistèm leta yo toujou di yo pap pale a manti Li pito manti wi. Bon e not fòs la nou pap pale avanti bon e not fòs la e lè gen eleksyon ou pral wè enpòtans ti nèg geto ou pral wè enpòtans popilasyon kap viv lan geto ou pral wè kòman lidè ap chouchoute yo lè sa yo bezwen pouvwa Lè sa yo pap asepte pèdi. Depi ou pap asepte pèdi, lè sa ti nèg geto egziste. Lè nou fin gen bandi kriminèl, konsa nou wè l. Epi tou kiyès ki bay aksè pou sa yo antre Ayiti? Kiyès ki vwayaje Kiyès ki gen bèl kay aletranje? Kiyès ki voye pitit yo lekòl aletranje? Nou menm. Men depi yon pran bagay la ap byen pase. Ti nèg geto pa Men depi bagay la ap byen pase, ti nèg geto e bandi, kriminèl, kadejakè. Nou itilize rezo sosyo a nan tout fason, nan tout fòm pou nou fè politik. Men, mesi, banm di nou, si n pa chanje konpòtman nou kòm Ayisyen pou n chita a blan, pou n defini bagay yo yon lòt fason, mesi, yon lòt kad pou nou rejwenn Ayiti, mesi, pi gwo abi n ap fè peyi a, pi gwo abi n ap fè tèt nou tou, wi. Y ap pale mal, e li Ayisyen yo pale mal, wi. Yo pa chwazi pale ti nèg geto mal sèlman, yo pale Ayiti mal. E pa ti nèg geto yo pale mal, yo pale Ayiti mal. Lè yo pale Ayiti mal, yo pale nou tout mal. Mesye chita a blan defini yon lòt bagay. Reflechi bagay yo yon lòt fason. Fè bagay yo yon lòt fason. Ini nou nan politik la, Depi nou ini nan politik la ti nèg gidwa ap ini yo tou. Se dèske nou pa ini nou nan politik kounya wap wè ti nèg geto pap janm ini tou paske chak nèg ap gen ti gwoup yo, ti gwoup geto pa yo. Sa w tande a tou pa gen anyen kap fonksyone byen. Sa w dwe konprann sa e kan pa l. Ti lapli se opozisyon. Nèg Jenèv se phtk. Nou chwazi, nou ba nou non. Mwen depi m konnen yon bann m ap fonksyone nan geto la mwen m pa ka m poko janm gen kan. M poko janm gen ekip. Payè mwen t ba tèt mwen manje, mwen t ba tèt mwen bwè. Won lavi. Gen moun ki di nou se lavalas. Lè pa jwenn anyen pou yo di nou, yo di nou se lavalas. Lè yo pa jwenn pou yo di nou lavalas, yo di nou, nou se opozisyon. Sa k fè sa? Sa vle di k fòk yo mete yon kritik sou do nou, pou yo mete nou an fas lòt ekip la. Kounye a menm jan wè yo divize tèt yo anndan politik la tou, yo chwazi divize nou tou. Nou menm kòm ti nèg sòt, nou chwazi pran lajan pou n goumen antre nou ankò. Epitou podyab, kiyès k ap viktim? Nou ki gen moun k ap mouri, nou ki gen moun pou lopital, nou konprann sa vle di ke popilasyon nan ap fè, yo fè nou detwi popilasyon nou an epitou pandansetan yo menm yo ret anlè, y ap byen manje, y ap byen bwè. Mesye, li lè li tan pou nou chanje nou. M konnen gen yon sèl Geto Ayiti k fyab. Bon, m pa mete l ge, m pa mete l kòm Geto. Afè ti nèg Geto ap pran pòz pou pi bon, pou sesi, m pa konnen l. Depi m konnen m leve timoun, lan Matisan, m pase tout Dèlma 6, tout Dèlma 2, m leve timoun Bèlè, M konnen w, m toujou konnen yon sèl geto ki fyab, ki tap goumen kont yon sèl sistèm, ki di lap goumen kont vòlè depi piti m konnen l rele Pilat. Aa m konnen tout geto e zakè nèt, asasen nèt e m viv li depi m leve timoun ti taktak e m viv li m wè l. Nan pilat ka gon lè gen konfli konsa ou ka wè yon grenn nèg kòm si ki vin nan ki vin nan mitan nèg yo vin djèl epi tou onprann ou ka tande yon bagay pèdi li ka rive de onprann de nèg ki sot nan lòt zòn ki vin ede yo goumen konn gran ravin pandan nèg la prale sou wout li l fè yon zak men lap difisil lontan pou ta lap difisil depi lontan pou ta de onprann nèg pilat te fè tèl zak tèl zak. Ou pa janm tande sa fèt. Jounen jodi, w ap wè Ezekyèl se nèg ki bay vi l pou twazyèm nan, pou ta gon chanjman nan twazyèm nan, pou ta gon lòt vi nan twazyèm nan. Tout sa l fè, nada. Paske, yo met ou devan, yo itilize w yon fason pou yo detwi w pi devan. Map di nou yon grenn bagay. Nou menm nou wè pòs Matisan pa ka jwenn sekirite. Ou wè l pa ka jwenn cha yo kanpe devan l pou l bay sekirite. Men, jounen jodi a men nou tiye yon nèg Tibwa pou n pran pou n pran zam nan. Gade, cha pou se nou nenpòt 16 gaz. Li kanpe dan. Menm kole n pa ka kole sou zam nan. Hum! Manman! Pou m demontre nou, pou m demontre nou kouman Ayiti ye. Mezanmi, yon sèl grenn bagay m ap di nou, nnke m konn toujou konnen w konn nan dyaspora tou, gen bon dyaspora, gen move dyaspora, gen moun ki ta renmen Ayiti mache, gen moun ki pa ta renmen Ayiti mache. Di m m s on bandi, nou mèt di m sa n vle, konprann, m pa gen ankenn rezon m ka fè moun wè, m pa gen ankenn anyen m ka di. E pa mwen te renmen konsa, e pa mwen ta renmen konsa non. Yo vle m konsa, m konsa. Pou moun k ap mande m pou m depoze zam yo, e pa zam m pa ta, e pa zam m pa ta renmen depoze non. Kòman m pral depoze l la souple m? Kiyès m pral bay li souple m? Nou ka di m? Humm. Antoulèka, kòm gen anpil moun k ap foksyone nan peyi a kòm si yo pa Ayisyen. Ke l te di l ameriken, ke l te di l Ayiti, m wè l s on sèl fas. An n di papa, pitit. Pa gen yon moun nan k ap vin moute, kote l an pouvwa, kote l an sesi, ou di w ap vin pale blan mal. Manti wap fè. Depi yon moun moute, depi yon moun moute kòm se nan sistèm sa. Wap vin pale blan mal, map moute sou rezo syo map demanti w. Lè w mande m pou ki rezon m demanti w la, lè sa map defini l ba ou. Se tou. Fòk nou admèt nou pa gen yon peyi ki pran endepandans ankò. Nou pa mèt tèt nou, nou pa mèt tèt nou. Nou pa pwodui anyen nan peyi sa. Bon pil jèn gason chita paka travay kisa nou pwodwi? Kòmsi pou ti jèn ta fonksyone? Nou pa pwodwi anyen? Al pran nan peyi blan? Se tou, sa nou e sa n la pou n fè sèlman? Yon sèl grenn bagay map di nou, Hum. Gon pwovèb ki di, bat chyen an tann mèt li, paske Ayiti paka ret konsa non mesye. Ayiti pa ka ret konsa. Fòk nou fon ti reflechi bagay yo tou, repanse bagay yo, defi nou lòt bagay a blan. Chita pale pou nou chanje Ayiti mesi. Blan menm si w tande blan sesi blan sela blan pa blan menm nan peyi blan blan konnen w pran. Nèg a zam egziste wi. Nou menm ki pa konnen l, men blan konnen l, blan wè blan sòt nou. Paske li wè yon pakèt egare nou ye. Nou pa li istwa, nou pa fè anyen, nou di n al lekòl, manti nou vin pi sòt. Sa vle di ke nou fini lekòl, n aprann tout sa pou n ta aprann, epi tou anprann, yon elèv mwayen 1, mwayen 2 ka ba nou, ka ba nou leson. Pakèt enbesil nou ye. Fòk m di nou sa byen, yon pakèt enbesil nou ye. Paske m wè n ap detwi pwòp tèt nou. Bon si e si kòm si blan kounya revòlte li di pou tout ayisyen vin viv lan peyi nou kisa n ap fè? N ap pran ti kòb la nan n ap pran ti kòb la n ap fè anyen lan peyi blan nou pral envesti l ankò. Blan pa di nou anyen. Blan pa di nou anyen, men si blan pa gen enterè lan nou, nou tap konn jòy, nou tap sou men nou. E pa Dominik ki ap avanse ap pran tout tè nou yo kounye a lan, paske yo wè nou anprann bon nou pa gen ankenn anyen, ankenn anyen lan tèt nou. E tou nòmal pou y ap avanse pran ti, pran ti tè nou yo, jistan y ap avanse, y ap avanse. Gwo lè y ap avanse sèl ti lame y ap kite pou nou. Bann sòt. Epi tou n ap di w anprann, bandi, bandi, bandi, bandi. Map konn si bandi yo posede dwan nan peyi a. Map konn si bandi yo gen pò. Ki koulwa bandi genyen? Bandi yo gen jet prive? Bandi yo gen avyon? Bandi yo gen elikoptè? Bandi yo vwayaje? Mezanmi pran men nou tande. Pran men nou. Gen nenpòt tip. Gouvènman kap monte a li paka monte san ti nèg geto pa okipe w paske konnen si w monte san ti nèg geto w konnen ti nèg geto ap ini yo e konprann byen rapid sa vle di yap divize nou depi anlè pou yo pran yon ti gwoup yon ti gwoup yon ti gwoup geto pou yo jere pouvwa yo aprè w tande yon lòt vini l pran yon ti gwoup geto l jere pouvwa l Sa vle di ke son sistèm yo mete lakay nou k pap janm fini. Ke pou nou youn detwi lòt, pou nou youn manje lòt. Sa k vle konprann a konprann. Pran ti egzanp lan sou Matisan, reflechi sou li, fè tèt nou travay, epi tou n ap wè kote y ap fini avè nou tande. Sèl sa m ka di nou. E la m t ap kite nou mezanmi. M ale. M ale.